Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ou sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod kap enfòme ou 24 heures sur 24 7 jours sur 7 alò jodi a la nou vini avèk yon emisyon tout afè spesyal ki gen tout senpleman yon grenn dosye ladan li e nou pral debat sou dosye sila. Paske nou panse ke se evidan pou chak grenn moun ki ap tande chanèl sila pou kapab gen enfòmasyon sila. Deja 78 polisye mouri sou gouvènman Ariel Henry a. Waw! Tèt chaje. Ekoute byen le chifr 78. Sètadir genyen 78 fanmi kap pleure lanmò pitit yo. Mari yo, madanm yo, frè yo, sè yo, pwoblèm. Nan moman kote polisye yo desann nan lari, se te jedi pou te kapab pwoteste kontre fason otorite yo ap jere kestyon an piske se polisye yo ki toujou sible nan lari an, genyen rezo nasyonal kap defann dwa moun, rnddh, ki pibliye yon rapò akablan sou. Jesyon kalamitez dapre sa yo di pnh lan fè sou pouvwa premye minis Ariel Henry. Dapre rapò rnddh lan, nan kòmansman ane 2023, yo pale de degradasyon sitiyasyon sekirite an jeneral nan peyi Dayiti ki aksantye pa le fèt ke ajan pnh yo, Ebyen se de moun ki lese po kont pa bò kote otorite etatik yo. E se sa k fè yo parèt trè fèb fas ak bandi yo. Rnddh note ke nan kòmansman ane 2023 a omwen 18 ajan pnh deja viktim pami yo 14 asasinen e bandi yo ale ansanm avèk kadav li. Yon lòt polisye ki se Jonathan Jolicoeur blese pa bal nan kad rèd sila. Nou sòm le 17 janvye 2023, Jean Gardy Joseph kaptire par dè bandi zame. Jounen jodi a, pa gen ankenn nouvèl sou polisye sila. Le 20 janvye 2023, nan zòn Metivye, nan komin Petyonvil, 5 polisye pran nan yon anbiskad. 3 nan yo Norabert Orélus, James Junior Félix, Camille Pierre, yo menm pèdi lavi yo nan kad yon operasyon bakle alòske polisye Osny Mesadieu blese pa bal nan kad rèd sila l al mouri sou kabann lopital la. 26 janvye 2023, nan moman yo t ap redije rapò sila, òganizasyon an fè kwè genyen yon polisye ki ta mouri nan Dèlma 52. Sa a, se pa twò sur paske j'étais là, polisye a li menm li te eskalade yon mur et à son retour, il y voit d'autres policiers nan lari an, ebyen se akolad ki te bay. Rnddh fè konnen depi asansyon pouvwa Premye Minis Ariel Henry, bandi ame yo ranfòse pa gouvèneman ki vin parèt awogan nan mòd operatwa yo e sa ki bay anpil kè kase. Nan anbyans sila, fò nou di ke 78 polisye asasinen, swa yon mwayèn 5 polisye pa mwa. Quel chiffre! Dapre rnddh, kit se polisye administratif, kit se polisye ki fè pati inite spesyalize pnh, kit se senpl ajan oubyen ho responsab, kit yo Pòtoprens oubyen nan nenpòt lòt vil, ebyen, anyen pa eparnye yo. E sila yo ki baze nan diferan komin nan departeman Lwès la parèt ankò plis ekspoze. Pandan yo estime ke prezidan CSPN nan, ki se Premye Minis Ariel Henry, ansanm ak direktè jeneral pnh la, komisè divizyonè Frantz Elbé, yo responsab 78 polisye sa yo ki pèdi lavi yo. Rnddh di Gen anpil rezon pou kwè ke degradasyon akselere sitiyasyon sekiritè nan peyi an apre kèk jou akalmi gen pou objektif pou kapab jistifye epi tou jwenn pa bò kote kominote entènasyonal la yon fòs militè etranjè nan peyi Dayiti. E se yon plan makabr polisye ak polisyè yo ap sibi anpil. Sila yo k ap pote inifòm enstitisyon an se potansyèl viktim Paske bandi yo yo menm yo pase a l'atak preske chak jou. Lis polisye ki mouri sou gouvènman Ariel Henry. Tande byen. 22 jiyè 2021, Gabriel Guillaume, enspektè polis mouri pa bal nan Kwadèboukè. 26 jiyè 2021, Wisley Meïd alyas Wisky asasine nan Duvivier. 3 out 2021, polisye Jean Claude mouri asasinen Yo fòse li desann yon machin epi aprè yo rache l. 4 mas 2022 toujou, atis Roel Castillo, endividi ame ba l plizyè bal nan Duval, li te abò yon motosiklèt. 8 mas 2022, Macmillian Henry, yo anlve li epi tou yo asasinen l, kadav li trennen nan lari. 18 mas 2022. Ketcha Manéus, enspektè polis, asasinen nan Kwadèboukè. 31 me 2022, Luckson Misère, krible pa bal nan Pernye. 6 jen 2022, Jude Cémélus, asasinen nan Latranblè, yon lokalite nan Kwadèboukè. 15 jen 2022, Médard Robert, enspektè divizyonè, responsab sèvis sikilasyon nan Kwadèboukè, e li mouri nan dat nou sot diw la ki se 26 jen 2022 nan yon centre hospitalier. 24 jiyè 2022, Reginald Dallaloo, enspektè de polis, asasine nan yon legliz nan Meyè. 28 jiyè 2022, Anthony Dumas, asasine sou wout ki mennen nan Ti Bwadòm, tou pre Gwo Mòn. 17 out 2022, Stenor Dumezil, asasine nan Clercine. Kafou Rita. 21 out 2022, Elize Felix blese pa bal nan Savyen, li mouri nan lopital. 30 out 2022, Ramses Pierre asasine nan sou komisarya Savann Pistach, tou pre Kafou Fèy. 5 septanm 2022, yon polisye asasine, li te akonpanye, li te gen avèk li 2 mekanisyen. Alabre, mouri nan Tabar, zòn Ediwàn, asasen yo ale ak kadav la. 2 oktòb 2022, Jude Désir asasinen nan Nazon, endividi ame moun pa rive idantifye se yo menm ki fè zak sila. 18 oktòb 2022, Bact, Evangelo, komisè polis prensipal ebyen asasinen lakay li nan Tapaj lokalite nan Kwadèboukè. 29 oktòb 2022. Therosmy Baudelaire asasinen nan Mon Repos 44, yo mete dife sou kò a nan Lamanten 52. 7 novanm 2022, yon polisye asasinen nan Rue Lama nan Petyonvil alòske li te abò yon motosiklèt te sou wout pou antre lakay li. 17 novanm 2022, Wilson Présumé alyas Soso asasinen nan Savann Pistach. 17 novanm 2022 toujou, yon polisye asasinen nan Bon Repos, Block 19 desanm 2022, Roults Gauvin asasine nan Dèlma 31. 20 desanm 2022, Stevenson Saint Louis kaptire pa de bandi nan angle Rue Pavée ak Rue du Peuple, yo asasine l. Pa bliye nou te deja fè mansyon polisye ki mouri nan Petyonvil, nèg Vitelòm yo ki te pran yo nan yon gètapan, 3 polisye, youn pòte disparu, youn resevwa bal. Epi, zak ki pi kriyèl lan se si polisye ki tonbe nan batay nan Lyancourt, yon setyèm al mouri sou kabann lopital. Panse ke lè nou tande chif sa a, m panse n ap di se akablan. Ba wi, 78 polisye. E lè w ap tande byen, ou wè pifò polisye yo se o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Se Pòtoprens, Carrefour. Dèlma, Petyonvil e Kwadèboukè, Tabar. Sa fè 6 komin. Donk, 6 komin sa yo se la ki gen plis lòbèy, plis polisye tonbe. Tande byen. Mesaj sa se pou Frantz Elbe. Mesye Elbe, vous avez annoncé l'opération Tornade 1. Pandan tout polisye sa yo fin mouri. Se byen paske fòk ou bay yon replik, fòk ou bay yon repons. Repons apwopriye ak zak sa yo. Men tande byen non, pandan ou lanse operasyon Tònad 1 an, Vitelòm li menm lanse operasyon Kraze sa oubyen Mache sou yo. M plis renmen Mache sou yo a. Ou wè sa l fè nan Pènye. Li kraze komisarya. Lè l fin pran komisarya sa a, li kraze l. Kounye a la l pral mache vè Petyonvil. Lè l fin pran Petyonvil, li pral mache vè Taba. Epi, tout bagay ap rapousib. Gon lè k ap rive, sonje byen gon bandi yè k t ap pale. Ki di ke li menm pou ki sa yo pa bay bandi yo pwoteje ak sèvi. Sa vle di yo estime ke lapolis pa kapab. Se yon defi wi se yon defi men ekoute le premye ministre li pale de kestyon pou ke kapab gen yon fòs ki vini bon anpil moun ta swete sa tou paske nan sa nou ye la nou ta just swete ke gen yon moun ki vin ede nou eske yap vini eske lè yo vini an se kestyon bandi ki pral regle mesaj sa map voye l pou les Etats Unis vwasi 2 foto, 2 ou 3. Nou sonje nou te lage yon avi de rechèch pou Vitelòm, pou Lanmò San Jou. Kèlkeswa moun ki te jwenn li, m kwè gen yon milyon dola. Kot avi sa? Donk, sa vle di e blofè nou ye. Obyen, tout moun ap wè ak 2 nawè yo ke n ap pase pèp ayisyen an nan betiz. Paske, lè nou te fè sa, m te di nou, sa se rara n ap rara. Se lòbèy. Paske, nou konn kote yo ye. Si nou vle ede vin pran yo, n ap vin pran yo kounya la a. Men depi lè m te wè yo te kidnape misyonè yo, pa t gen anyen ki te fèt, m te di ke yo p ap ede nou vre. Jounen jodi a la, pa le senple fè ke nou te mande èd epi yo di bon, nou pral pase a laksyon, yo mete foto kèlke bandi la epi 1 milyon dola pou moun ki konn kote yo ye. Bon nou konnen kote yo, konnen kote yo ye, bon men sa y ap fè. Kounye a la, èske pa gen yon jwèt woule m debò k ap fèt? Mwen m gen dout ke moun sa yo pa gen kontak avèk bandi yo. M gen dout ke. Moun sa yo pa gen zòrèy bandi yo, moun sa yo ki anvi ede nou yo a tou pri, hein, anpil volonte pou ede, men o final, sa n fè? Ou wè si sa nou tap bay Ikrèn nan la, nou te bay on ka pou Ayiti dat konsa peyi a te gentan bon, men non, Ayiti pa enpòtan, se sak ladan l yo ki enpòtan, se byen ki ladan l yo, richès yo, paske nap ka vin pran yo lè nou vle, pa gen ankenn moun ki ka anpeche nou fè sa. Men se trist. An tou ka, Frantz Elbe, euh, m panse ke avèk premye akt sila a ki poze par Vitelòm, li montre ke lè w pale, pa gen ankenn bandi k ap pè w. Li rete pou kouwè l ye la a pou kapab pase a laksyon. Men pase a laksyon ak kisa? Operasyon Tònad 1? N ap tann. Kisa sa pral bay. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.